Avèk manchèt ou menm ou sipoze riposte de la menm fason. Sela vle di ke le dwa eto lojik. Sela vle di ke pèp ayisyen gen dwa gen zam lakay yo. A di minis jistis la bay otorizasyon. Minis jistis la bay ayisyen tout ayisyen pou gen zam lakay ou. E gwo deklarasyon. E gwo bagay ou di la. Mwen menm mèt Magloire Syl. A pati de la deklarasyon fèt pa le minis de la jistis tout ayisyen ta sipoze gen zam andan lakay yo pou defann pwòp tèt pa yo. Or konstitisyon peyi a bè moun dwa pou gen zam nan lakay ou. Yon avoka, kabinè l, machin li, se kay li, se pwoximite li, yon avoka gen dwa gen zam anndan machin ou pou defann tèt ou. Or, minis de la jistis la konnen wè bagay la se tèman rèd pou li menm, li di tout moun ke yo atake, yo sesi sela, fò yo riposte nan mezi vyolans la. Or yo atake ou, bon mwen gade. Sim nan lari. Pou peyi a se pa yon pwoblèm de klas dòm sè te pwoblèm sè te rezon rezon deta sè te pwoblèm deta ke lè sekirite sè planifye voulu ekzekite e je repèt sitiyasyon ensekirite peyi a viv sè planifye planifye voulu ekzekite sela ve di lò ap gade sitiyasyon politik peyi a se pa yon kontrè de dòm gade gade lè wap gade potoprens lan fèmen nan o gade sa kap rive w lè wap fouti ale sela vle di gen pwoblèm Ariel Henry ki e le PM li pap jere pwoblèm peyi Yap jere pou ti klan li, yap jere pou les enterè des ameriken, pou les peyi etranje, yap egzekite sèman, yap jere pou fanmi li, yap jere pou aryè li, aryè, sa vle di la aryèl anri ale, fò ke li asire ke yo pa pouswiv li. Se sa vle di ke nòmalman ke pwoblèm peyi dayiti se pa yon pwoblèm de dekonomi, se pa yon pwoblèm sosyal, se yon pwoblèm dòm, sè se yon pwoblèm deta. Lè yo di pwoblèm deta, sè voulu, planifye, egzekite par le gouvèneman an plas. Mwen menm, lè m di sa, m pa ka mache. Mwen pa alèz. Pa gen dosye, pa gen anyen. Pèp ayisyen ap mouri, ap soufri. Cela veut dire gen moun ki nan prizon, gen moun ki paka, avoka paka travay, medsen paka travay, tout kouch sosyal la, tout lòt kouch sosyal la gen pwoblèm. Ò, le problème de l'insécurité c'est un problème d'Etat. Lorsque je dis, lorsque je dis d'Etat, c'est planifi, Nou anndan Pòtoprens la a. Se la tout gwo tèt yo rete. Se la tout santral la rete mesye. Hein. Sela vle di ke tout nèg yo la la. Or lè w gade, gade sa k ap pale e sa k ap pase pou ensekirite a mesye. Pwoblèm ensekirite a si ta ka pase, si te pase andeyò. Se pa andeyò li pa pase mèt la. Se anndan Pòtoprens wi mèt la. La nan Pòtoprens wi mesye. Tout gwo chabrak yo, tout gwo nèg yo la wi mesye. Sela vle di sa m ap di la mèt la. Or se pa kesyon de ba la Gonayiv. Ba la sen mak, la la jeremi pou ap rele pou di me gen problem, men se andan peyi a la nan bab neg yo, neg yo paka neg yo, se sa vle di ke se yo neg yo menm ki koz ensekirite a mesye, se sa vle di ke la oh, lè wap gade a kelke mèt de palè nasyonal ou paka mache, lè wap gade a 2 mèt la le swa ou paka fouti bon byè, tout pou mèt la se konsa konsa wap gade a dwat wap gade a goch ou pa alèz, big moun ki alèz nan peyi a, se la vle di ke neg yo pap jere anyen. Epa byen anyen, mwen se sa ke m gen pou m di, mwen menm se pèp ayisyen, on, il faudrait avoir une révolution, fò gen yon sèl, sèlman yon revolisyon, e mwen bay jounalis yo yon defi pou m di yo ke ki, èske gen lidè, pa gen lidè politik nan peyi a, ò, aprè, aprè, aprè lasasina de Jovenel Moïse, ke. E yo te di ke pa bon, e pa bon, e pa bon. Malgre efektivman ke il n'avait pas travaillé pour le pays, men sa vin vin pi mal. Sa k'ap pase vin pi mal. Bon la, vin pi mal. Mwen menm sa ki vin rive mwen menm, mwen, mwen p'ap kite peyi sa a. Mwen p'ap kite peyi sa a. Mwen p'ap pati, se la ke m'ap rete. Se bagay, m'ap pran dè prekosyon ke pou m' pa. M pa mouri! Or, sela vle di ke si la Bondye vle pou m mouri a, avèk lè Ginen vle pou m mouri a pou m mouri men apresi mèt la, peyi Dayiti pap janm ranje la avèk nèg sa yo ki la a. Ok. Mèt Asnil anpil moun fè konnen kanaval la te òganize byen pwòp nan Pòtoprens, kanaval la fini epi nèg Bèlè sòti vle kraze peyi a, tout moun oblije kite zòn sa a, moun ap dòmi nan lari. Banm gade w, lè w pale de nèg Bèlè a, mwen menm, mwen m pa konsidere nèg ki gen zam nan men yo ni gang ni anyen. Ok. Ou gade, mèt la, banm dwòl. Lè w gade a kèlke mèt de palè nasyonal, ou pa fouti desann anba ni anba a. Wap di nèg Bèlè. Sa vle di nèg Bèlè yo pa gen moun dèyè do l? Nèg, nèg, nèg yo ki anlè pa gen nèg dèyè do l? Nèg yo pa gen nèg an. Se mwen menm, se ou menm ki gen zam nan. Mezanmi andedan tande byen. Andedan Pòtoprens wi. Se andedan Pòtoprens, se pa andeyò. Andedan Pòtoprens, se lè la santral dcpj ye, se la gouvèman an ye, se la tout fòs yo renmen mèt la, men sa k ap pase la mèt la. Ò, mwen di w ke sè voulu, planifye, egzekite. Nèg Bèlè yo mèt la se te timoun yo ye. Tout nèg yo ki gen zam ame se timoun yo ye. Nèg yo kòmanse, ou konn wè ti jwèt, ti jwèt telegide yo, y ap peze bouton, yo di fè la, fè la, fè la. Nèg sa yo pa pou, nèg sa yo, yo pa sou tèt yo. Gen moun kap dirije yo tande mesye Gen moun kap dirije yo kap di peze bouton la Peze bouton la Peze bouton la Anpe peze Èske w pa panse se entènasyonal la ki koz tout sa kap pase Bèlè e paske se tou swit aprè Karikòm yo sòti nan peyi a epi deblozay pete konsa? Gade wè gade wè gade se ki se pase Lè wap gade peyi dayiti depi 18 vin 4 sa kap pase peyi a se pa ameriken ki mete peyi a kote zam sa yo sòti se pa nan ameriken kote bal sa yo sòti se pa nan etazini se pa nan peyi etranje Se amerik ki mete nou nan sitiyasyon sa la wi, se yo menm ki mete nou nan sitiyasyon sa la wi, se yo menm menm ki mete sitiyasyon sa nan peyi sa, wè tout lòt gagòt nèg yo ap fè la se peyi ameriken ki mete peyi a nan tout sitiyasyon sa yo, se pou sa ke mwen di m pa fout bezwen viza ameriken, m pa fout bezwen viza kanadyen, m pa fout bezwen m ap fout rete la nan peyi m pou m viv, se yo k lakòz ke nou menm nou pa ka manje, se yo k ap fout kraze peyi a, se yo k kraze peyi, se yo pa mete. seri de materyèl ankadre polis nasyonal la pou yo fè travay la. Se ameriken menm kap fout kraze peyi a. Vouzan pou ameriken, vouzan pou lè kanadyen, vouzan pou lè fransè, se yo kap mele sitiyasyon nan peyi sa a. Antanke avoka mèt Aspil, kòman w wè pakè a, anpil moun di komisè gouvènman an Pòtoprens lan ta ap leve pye l, kòman w wè sa byen ke gen grèv? Ou wè gade sa ki se pase. Komisè Lafontan nè pa mon ami. Li pa zanmi pa m, komisè Lafontan pa zanmi pa m. Paske mwen gen yon dosye la a. Ke yon dosye ki nan pakè m wè son gagòt ke dosye a ye. Mwen menm m pap di anyen. Men aprè sila ki vin rive, tout desizyon ke Lafontan pran nan mezi nan afè Morvan nan, li de dwa. Tout sa w di de dwa. Sela vè ke dwayen an pa gen nul dwa. Pou l te ranplase komisè gouvènman an. Lalwa pa bay dwayen an sa. Lalwa di dwayen an pi kapab dezinye, chèche twouve yon moun pou ki ofri wòl ou fonksyon komisè gouvènman an. E dezyèman, sèten dosye ki etè an kontinyasyon. E dwa Dwayen an la ke se pa nan chanm kore, se pa nan chanm kabinè enstriksyon yo ke nou te ye. Se nan chanm koreksyonèl. Lè gen yon desizyon ki rann, sèl otorite ki la pou aplike desizyon tribinal la, se le komisè di gouvèneman. Li kapab fè apèl. Sela vle di ke Dwayen an. E Sela vle di ke nan faz sa a, Lafontan mwen bay yon 8 sou 10 ke mwen nan faz sa a y ap mache. Ok. Men an prensip ke Lafontan Il n'est pas mon ami, cela veut dire mwen gen yon dosye ke ki devan l, ke yon dosye OAVCT, yo libere pi fò moun nan dosye a, kliyan pa m nan li pa libere. Pou ki yo pa libere l? Se paske OAVCT di men moun pou yo libere, men moun ap fè machin Sendomeng lan, men moun pou yo libere, men moun pa libere. Men an prensip ke je n'ai rien à dire à à Lafontant, non non mwen m pap janm di anyen, antanke avoka je sais ce que je dois faire, men an prensip ke il travaille un peu pour le moment. Sa ke yap fè a, il travaille un peu pour le moment. Nan dosye Morvan nan sa vle di ke dosye an kontinyasyon, sa vle di n kapab di a nenpòt kèl moman yo ka kapab retounen. Non, lè m di w ke dosye an kontinyasyon, le tribinal koreksyonèl etè lye, yo pat tande dosye a menm lè a, men yo te di yo di dosye an kontinyasyon, sela vle di ke ke dwayen tribinal sivil la, li pat sipoze jwe wòl komisè gouvèneman an. Il a pu designer, li jwe wòl komisè gouvèman an, tribinal la tranche, ò kiyès ki ekzekite ankò se dwayen. Sa se yon bagay gagòt nèt, mwen pa wè sa nan okenn kote nan dwa. Men kòm sèt yon dosye politik, ke le dwayen a aji politikman. Men sa la foutan mande, ekri, ekri sesi, ekri sela, li de dwa. Sela vle di ke lè ke, lè gen yon desizyon ki a ete randu, yon desizyon ki a ete randu pa yon tribinal koreksyonèl, pa yon tribinal. Ò, sèt desizyon dwa èt ezekite pa le komisè di gouvèneman, an lokorans Msye Lafontan. 1. Dezyèman, kòm mwen wè yo libere l, men efektivman ke il a ete, menm yo te arete, arete mal, yo libere, yo libere konsa men dosye sa a se pa yon dosye, se te yon dosye politik, se te pa yon dosye teknik. Mèt la spin, e nou remake gen yon jij lagonav ki vyole yon timoun 16 zan, e malgre plent pote, nou wè CSPJ pa reponn, pa di anyen sou sa. Sa di ki sa vre la? Bon regade, e paran an konn sa pou fè, sela vle di ki pran avoka, e mwen menm nan bay CSPJ a, ke mwen menm pap twòp rantre twòp kòm nan bay CSPJ, sa vle di ke il y a dè konwonpi, il y a dè konwonpi. ki se twouv a lenteryè di CSPJ, kòm la dizè e la fontan, li mande ULCC pou yo fè odit bay sou Nader, ke gen pwoblèm. Men gen de nèg serye, gen de nèg serye anndan CSPJ, men si CSPJ ap mande pou yo fè vetim, pou yo fè kontwòl byen komisè gouvèman toujou yo, e yo menm ki es kap fè kontwòl sou yo menm? Sa vle di ke. Ke li pa CSPJ dwa dwe tranche sou dosye sa a. Epi pou fè swivi avèk dosye sa a tout moun arete tout moun menm si jij la fon bagay konsa ke jij la pa li pa li pa nul nè o desi de la lwa. Malgre tout sa gen mèt aspil plizyè jij. Pèp ayisyen gen dwa gen zam lakay yo. A di minis jistis la bay otorizasyon. Minis jistis la bay ayisyen tout ayisyen pou gen zam lakay ou. Mwen menm, Mèt Pablo Aspil, apati de la deklarasyon fèt pa le minis de la jitis, tout Ayisyen ta sipoze gen zam anndan lakay yo pou defann pwòp tèt pa yo. Ò, konstitisyon peyi a bay moun dwa pou gen zam anndan lakay yo. Yon avoka, kabinè l, machin li, se kay li, se pwoksibite li, yon avoka gen dwa gen zam anndan machin li pou defann tèt ou. des, droits, des droits des femmes au travers de, de leur vie dans la communauté. Donc euh, pour nous aujourd'hui, certains considèrent qu'aujourd'hui c'est un jour de fête où on doit se dire bonne fête à la femme, mais non. C'est un jour de réflexion, c'est un jour où les femmes doivent s'arrêter et analyser le parcours qu'elles ont fait jusqu'à cette journée et puis maintenant envisager leur vie, leur vie dans le futur. Donc pour nous, c'est une célébration et en ce jour, les femmes parlent des problèmes qu'elles confrontent dans la société, de leur rapport avec les hommes, puisque c'est là le binôme qui est ici mis en cause. Et comme vous l'avez bien entendu tout à l'heure dans mon discours, pour moi, même Dieu, dans sa divine conception biblique de la femme, si on considère que vous me prêtez ce dogme-là, puisque ça peut être sujet à critique pour certains, Dieu a considéré que la femme a été extraite de la côte de l'homme. Or, vous savez que dans la côte, il y a la latéralité. Ça veut dire que la, cette latéralité crée ce qu'on appelle une égalité. La femme ne peut pas être le supérieur de l'homme parce que sinon Dieu l'aurait mise à la tête. La femme ne peut pas non plus être inférieure à l'homme sinon Dieu l'aurait mise dans les pieds. Donc elle ne peut pas être piétinée. Et si l'homme est intelligent, qu'il sache que la vie, pour aller loin, on doit être deux. Donc la femme doit être bras dessous, bras dessous, ou alors main dans la main avec l'homme pour pouvoir affronter les affres de la vie. Et croyez-moi, la vie a beaucoup de problèmes et je pense qu'il est parfois inutile de, se perdre en conjecture, de rechercher qui est supérieur ou, euh, ou pas à l'autre. Pour moi, je pense que la vie demande qu'on soit accompagné. Et comme on dit souvent, il vaut mieux marcher avec un borgne du côté où il n'a pas d'œil Kavek en aveb, kon do apote su de bra. Men kom la fam ale de ye kom l'om, Je pense qu'il faut marcher ensemble et pour ne pas répéter un adage très populaire d'Haïti, doivent faire route ensemble. Vous voyez mon regard et vous pouvez savoir de qui je parle. Alò etan done ke jodi an nou konnen se jounen fanm, kisa sa di pou ou jodi a gen anpil fanm ak timoun ki nan lari ke bandi mete yo deyò, kòman sa ye? Sa se youn nan pi gwo tristès nan vi m. Sa mwen menm m ap di nou jodi a la a se ke tout moun atè plat nan peyi Dayiti a. Jodi a, sitiyasyon bandi sa a, sitiyasyon ensekirite sa a ke yo pa adrese nan peyi a fè ke jodi a pa gen youn ki ka ede lòt. Lè w ap gade, an kreyòl gen yon bagay, yon pwovèb ki di, lè w soti pi wo ou pran pi gwo so. Gen de moun, se pa menm so kabrit yo pran jodi a la a akoz de ensekirite sa a. E ensekirite sa a se yon ensekirite ki tèlman malouk paske se premye fwa nan vi. Se pa manifestasyon nan lari pou w di manifestasyon a kòmanse, li fini. E talè ou ka ale. Se on yo nou asyeje e chak moun se yo di nou asinye a domisil. Sa vle di ke yo di ou ret lakay ou. E menm ou andan lakay ou kounye a la ou pa an sekirite. Men si ou ret lakay ou nan on peyi ke nou pa plante, nou pa gen jaden, nou pa gen anyen. Tout manje ap soti lotbò vini. Jodi a on grenn bannann andan peyi Dayiti vann 20 dola. Eben, kounya la, men medam yo dowo a, yo pa ka rete lakay yo, pou sak te gen chans gen yon kay, yon adesant. Yo pa ka manje, yo oblije deplase. Yo pa gen twalèt, yo pa gen kit ijenik, anyen. E pa gen moun ki kab lonje men ba yo. Twa ka enstitisyon fèmen. Tout klas mwayèn nan, twa ka moun ale. Bon, kounya la gen yon Biden dowo a la monchè. Si w pa ale, se ke monchè, se pa pa ka, pa kapab sèlman w pa kapab. Donk, sitiyasyon an gravisim e kè m fè m mal anpil kòm sitwayèn, kòm avoka. Paske avoka se yon defansè li ye. E nou sipoze limyè yon sosyete. E jodi a la, m ap di tout avoka, tout fanm avokàt yo, si peyi nou rive nan sitiyasyon li la, se paske premyèman avoka yo echwe. Yo te sipoze limyè. Yo te sipoze, lò yon kliyan vin di w, li di m, m anvi frape tèl moun, m anvi fè tèl moun mechanste. Ou di l, ou konn sa k pase? La lwa di, Le droit de chacun commence, la liberté, ma liberté s'arrête où commence la tienne. Ou pa ka frape l paske si w frape l, l ap mande frape w bak e nou p ap fini. Si l fè w yon enjistis, al lajistis. Men jodi a la, nou tande nan diskou m nan, jistis la, ou wè nan tèm la yo di palè de jistis. Mezanmi, kote palè a ye la jodi a? Èske nou gen yon chanm, èske nou gen yon koridò k ap rann jistis nan peyi a? Donk m panse ke sitiyasyon an grav. Otorite peyi m nan. Ou otorite sa vle di ou siperyè pa vre? Men si w se yon papa ou nan yon kay ou di ou se papa kay la ou pa ka bay manje ou pa ka bay bwè se vwazen k ap bay pitit ou manje èske ou pa panse ke yon jou w ap di pitit mwen vin pale w vwazen a di E entèl rann mwen yon sèvis al chache chonbot on boki dlo pou mwen èske ou pa kwè ke wap di pitit mwen vin pale w lap kite w al jwenn vwazen an paske se li kap bay manje m panse ke li tan pou nou resezi nou lòt la di lakay se lakay m renmen bay sa banm m pran 4 politisyen kontanporen yo youn di lakay se lakay se la pli bèl verite ki egziste. Lòt la di naje pou soti se vre wi fò nou naje pou nou soti nan sa nou ye a lòt la di ouvè je w mezanmi ke pou tout moun ouvè je l founi je l gade sa kap pase nan peyi a epi dènye a di w èske sa deranj w si w di lakay se lakay si w di naje pou soti ou byen ouvè je w non sa pa deranje m eben ann chita peyi moun pa konn gen 2 peyi mwen jodi a la m gen 2 peyi men m wè difikilte a. Mwen orijinè di Kameroun, mwen natiralize m ayisyen ki fè ke jodi a m gen libète granmoun mwen pou m nan bawo nan Pòtoprens. Paske pou w avoka fò w nasyonal. Eben sa vle di ke depi 25 an m nan peyi a m kite fanmi m. M kite yo m al nan yon nasyon ke m di m al nan grann, la pli grann nasyon nwa di mond. Men jodi a la men bwa mare. Sa m ap fè? Eske m ap tounen? Oubyen èske m ap rete? Vwala la kestyon! Eben, si m tounen kounye a, ki jan m ap tounen? Èske m ap gade moun yo ke m te di monchè, m a ale nan libète a, m ap gade yo nan je oubyen m ap bese tèt mwen? Se rete pou nou rete, pou nou batay. Men rete a la gen konsekans li. Paske pa gen moun ki alabri jodi a. Lavi moun pa anyen. Kadejak se yon fè divè. Frape moun, pran byen moun, se yon. son peu de choz men mezanmi la jistis elève yn nasyon se jistis ki pou mete nou la jistis vle di m byen avèw m konnenl depi dè zane li paka vin dim kase kamera nèg la paske se pa kase kameral la kap bal manje lap vin dim yf fèm yon bagay m trè fache avèl m di ok mal mennenl la jistis paske nan sansyon penal la. Lè w fè yon moun yon bagay. Lè lajistis deside, premye bagay se fò w konprann. Jij la pale avè w pou w rantre nan ou menm pou w wè sa w fè a, pou w wè si l te byen. E l ap di w, Èske si te fè w menm bagay la, ou t ap kontan? Si larepons e non, ou gen premye pa chanjman an. Eprèv. Paske pou avoka Fo Nasyonal, Eben, sa vle di ke depi 25 an m nan peyi a, m kite fanmi m. M kite yo mal nan yon nasyon ke m di mal nan grann, la pli grann nasyon nwa di mond. Men jodi a la, men bwa mare. Sa m ap fè? Eske m ap tounen oubyen eske m ap rete? Vwala la kestyon. Eben, si m tounen kounye a, ki jan m ap tounen? Eske m ap gade moun yo ke m te di monchè, m ale nan libète a, m ap gade yo nan je oubyen m ap bese tèt mwen? Se rete pou nou rete pou nou batay. Men rete a la gen konsekans li. Paske.